Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou sòm le 28 fevriye 2023 moun ki fèt nan mwa fevriye aparamon wap manke yon ti bagay wi paske si ou fèt 29 fevriye ebyen wap pase kèk ane la ou pap fete ayy son mwa mankan wi tout de menm. Ben écoutez, son mwa pwoblèm, son mwa malè. Ebyen se dènye jou pou mwa sila pandan ane 2023 e pi demen se sra premye mars. Alò deja bon mwa de mars paske nan yon ti tan ankò mwa mars pral rive nou pa konnen ki sa l pral pote aparaman. Ebyen n ap pran le tan pou n salye tout moun ki an Ayiti, tout moun ki a letranje, tout moun ki pran yon atachman toutafè enfayib anvè. Chanèl sila a, chanèl kap bay enfòmasyon 24 è sur 24, 7 jou sur 7. Ale se pati pou lèzinfo kout bal demare nan zòn Bèlè ayè oswa. Kòman sa te ye? Ann tande. Vous avez sans doute une idée comment ça te ye nan niveau Bel Air. Men, moun ki atake le premier se nèg krache dife yo. Nèg sa yo te bezwen al mete chif nan men Kempès. Nèg sa yo te bezwen al pran yon zòn tou paske zòn sa te gen yon sòlda. Se jou la sòlda sa li pa t la. Ebyen sa w tande la yo, ou tande anpil bèl koral. Mwen m gen enpresyon ke pa t genyen tenò non nan sa k t ap jwe yè swa la. Se te anpil bas ki t ap jwe. Ebyen Nèg yo frape, nèg krache dife yo pral mete yon strateji. Nèg yo di blòk anba a, puiske jwè a pa la, ebyen yo menm yo pral pote boure an granmoun, an bèt. Nèg krache dife yo rive nan blòk bò lise a. Nèg yo sakaje zòn sa a ak anpil kout bal. A ben wi, nèg yo sakaje zòn nan ak kout bal. Kounye a la, pa bliye! Nèg kempès yo yo plis kontwole blòk anwo a, nan zòn sa yo se kòmanse nan san fil rive bò rue Tyanmas, rive bò lekòl Sanon an pou moun ki konnen zòn sa, pran rue Sen Maten bò mache a, se nèg kempès yo ki sanse gen kontwòl blòk sa yo. Pandan nèg yo anlè a, nèg yo tande gon wach manman kap pati anba. Ebyen, lè nèg yo mande sa kap pase konsa, ebyen, nouvèl vin jwenn yo, se nèg krache dife yo kap frape. Se, m ta kapab di, premyè gwo batay depi apre lanmò Ti Jinyò. Mh. Eben, nèg sa yo pral jwenn yon rezistans. Paske pa bliye, te gen yon sèten de Ti Joel ki te anba a, misye pa la ankò, eben nèg yo te bezwen pote boure. Lè nèg yo ap file kout bal, Janm di nou an kempès rele pou mande sak genyen yo di men sa kap pase kounya la kempès deplwaye lè nèg yo kòmanse file bon kout bal kounya kempès ap file kout bal a nèg yo epi yon lòt gwoup nan nèg kempès yo ankò al fè sènay. Nan zòn Rue des Miracles, nèg Kempès yo rive tout bò Nino Sèl. Epi pandan nèg yo ap batay, genyen plizyè sòlda ki di, A granmoun, ou mèt rilaks, nou ka jere sa. Granmoun nan di, Non, fò m bay nèg yo yon wach manman. Donk se konsa, Kempès li menm te mete pye l atè a ayè oswa pou te kapab reziste fas ak yon tantativ diripsyon de la pa de zòm de krache dife. Kounye a la m pral ba nou yon bagay k ap pase nan Belè la. Ranje kò nou. Nou wè nèg raram yo? Raram, nèg sa yo te bat nan kanaval la. Se pa t pou san rezon. Yo kale nèg sa yo se paske te gon presyon ki fèt pou al pran nèg sa yo mete yo nan kanaval. Yo pa tap pran Raram nan kanaval. Tande byen wi. Lè yo pat mete Raram nan kanaval la. Kempès an pèsòn. A aple. Wè m di a aple, e pa orè aple non. A aple. Pou di. Kòm nou pa pran rara m nan kanaval la, mwen menm m pral danse kanaval la pye atè do tou nu. Une heure après, on a appelé Kempès pou li di ekoute nou pran rara m. Men kòm gon presyon k te fèt pou pran rara m, kounya. yo tape mizisyen Raram yo nan kanaval la. Men pandan yo tape mizisyen Raram yo nan kanaval la, nouvèl sa rive jwenn Belè. Ebyen fò m di nou ke Belè di l ap jwe fair play paske si li mete pye l atè a pou di li pral tire revanj pou moun sa yo ki pran kou a nèg Raram yo t ap gen anpil lòbèy. E fò n di ke apre nèg Raram yo fin pran kou an, te genyen yon nouvèl ki t ap simaye sou Channmas la kòmkwa nèg Bèlè pral pote boure. Nèg yo pral pote boure an gwo bout bèt. Ebyen, sa pa t pase. Gon lòt pwoblèm ankò la ki genyen sou Bèlè. Gen posibilite pou ta kapab genyen yon batay antre yo. Tande byen sa m ap di nou an. Nèg yo kapab rive nan yon moman kote ke. yo batay antre yo. Poukisa m di non sa a? Paske genyen blòk Kempès lan avèk nèg 90 yo, nèg Manno yo. Hum! Genyen yon mamit ki ap bouyi antre 2 gwoup sa yo sa fè byen lontan. Nèg Kempès yo, yo di ke yo antre tèt yo nan yon lojik pou ede popilasyon an. Nèg Kempès yo di yo menm, akote de lòt bagay y ap fè, dotros egzaksyon, Men yo anvi fè sosyal tou. Men lè gon èd ki vini pou bay, sanble ke nèg 90 yo yo menm, yo vle fè lòt bagay. Tande byen wi! Gen anpil bagay k ap bouyi antre yo. Kounye a la, lòt bagay ki vin pase, genyen yon enfòmasyon ke mwen menm m ap mete o kondisyonèl kòm kwa, nèg 90 yo ta anvi al jwe avèk nèg je nèf. Konprann byen wi. Sa ta vle di ke le tip ki sapèl Kempès li kapab an danje. Men, se yon jenn gason, alò m di jenn gason paske ben, moun ki a 44 an, li pa jenn ankò. Se yon pèsonaj ki grenn senk anpil. Lap veye kòl nan game nan. Li pa lage kòl konsa konsa paske l konnen ki kote l ye e pa bliye. Ou wè Belè? Belè gen yon ti similitid avèk Site Solèy nan kestyon sila. Afè nèg ap manje moun nan. Mhum. M te gen yon ti jèn, m konn manman l. M konn jwe foutbòl ak frè l. Ti jèn sa al sou belè. Lal batay pou nèg belè. Misye desann la salin. Misye son goche. Nèg sa telman bay nèg la salin bwa. E ou konn sat bel? Le batay sa yo mete misye devan. Sa vle di poul mouri. E misye raboure nèg. Le misye rive frem sou belè. Nèg yo pa fe lot bagay. Nèg yo mete yon konplo la. Yo touye misye. Lè yo touye l, manman an se asiste l asiste ak fineray la, yo pa ba l dwa pou l menm gade kadav la. Eske nou konprann? Donk sa vle di ke gen anpil kote la, gen gang depi w antre ladan yo, Se menm nèg sa yo kap manje w. Kounye a la Kempès yon ti jan ap veye sou kò l. Paske nenpòt kote konplo a ka sòti. Kounye a la sa k fè m di nou ke nèg sa yo ka pete lòbèy. Nèg 90 yo tire sou yon gwoup moun nan blòk baz Kempès. Lè Kempès moute, sa gen kèk tan wi, pou l al mande sa kap pase, nèg yo pase yon foul sou li. Kounye a sa vle di ou wè gon animozite antre nèg yo. Pandan nèg yo ap tire a misye vire dèyè l. E pi nèg yo ap bal bal. Nèg nan baz yo rele sa piki. E pi kounye a la misye li menm. Lè l rale manch li pou l mete bagay tout moun rele anmwe. Yo di pa fè sa. Sa vle di ke. E to ou ta ap gen yon bagay kanmenm. E nou menm nap chache e ankete pou nou konnen ki sa ki plis a la baz de animozite sa ki egziste antre 2 gwoup sa yo. Gen yon sitwayen map kite nou avèk li. Sitwayen sa a. li entelijan. Petèt ke na gentan pale de misye. Men jounen jodi a la, m panse ke misye se yon nan nèg ki di ke la batay kont koripsyon. Tande byen wi. Li di la batay kont koripsyon. E li afiche pozisyon klèman pa rapò ak arestasyon frè Morvan nan. Tande sa l di. Monchè map swiv la, map swiv, map swiv, map swiv kote kem wè gon se ti group moun ki pa rive konprann arestasyon Micatin Morvan nan. Mwen menm Giovanni Michel lèm al mennen ti ankèt mwen, mal chache pi byen konprann dosye a, mwen wè yo byen fèt arete misye. Jouska prezan nou pa pral di misye koupab, men lajistis byen fèt arete misye le poukwa. Misye gen yon mab nan biwo li, non ke lap site pou moun ki ta fè pati de yon asosyasyon kap vòlè kòb moun sou MonCash. Misye antan ke pdg, li reponn pou ke l remèt kòb la pou moun nan ki ta fè pati asosyasyon sa kap rele moun, mande moun motpas yo ke yo genyen nan. nan moncash yap voye kòb ba yo epi se pou yo kapab anake moun sa yo ki genyen moncash sou kont sou telefòn yo jodia m pa gen pwoblèm ou ka toujou di wap remèt kòb la pou manb biwo la men lè w di wap remèt kòb la pou manb biwo la ou pa ka bay yon chèk a viktim nan ki san pwovizyon otomatikman chèk la san pwovizyon. Sa atire atansyon lajistis ki te deja sezi de dosye a. Pou ke li arete w. Pou konnen ki nan ki nivo ke ou enplike avèk moun nan nan anake moun. Paske si ou gen kont ou, m wè Morvan ap di 125 mil goudon an tenten money. Bon misye pa gen l sou kont li. Kounye a, si misye te genyen l sou kont li, yo te ka di, monchè, bon, misye pral pran kòb la sou kont moun nan, lè moun nan touche, vwala, li bay 120. Misye bay yon chèk ki pa gen pwovizyon. Infwa ke w bay yon chèk ki pa gen pwovizyon, sa montre ke ou gen yon relasyon, ou gen yon bagay w ap kache pou moun nan. Se pou te ka fè moun nan fui, pou yo pa arete moun nan, fòk ki fè w te bay chèk la, an atandan, pou moun nan te ka gentan lage pye l. Kounye a, piske w pa jwenn moun nan, se nòmal pou ke yo arete w. Pou ke. Lajistis al mennen ankèt pou konnen ki nivo enplikasyon w avèk moun nan, èske ou pa nan, èske se pa ou menm ki nan tèt rezo a. Men afè ke y ap di misye viktim, misye viktim, e poutèt Morvan ap pale moun mal, non, nou poko nan la a, nou poko nan bagay sa a la a. Èske misye sipoze pwoteje moun li an pou l bay yon chèk? Epi chèk la pa menm genyen e pwovizyon sou li. Gen moun k ap di, mwen avoka misye a menm rete l di w konsa, moun ki te viktim nan, misye te, pandan misye pakè a, moun nan ekri, li di l desiste de dosye a, lajistis dwe lage misye. Lajistis pa sipoze lage misye tout tan ke l pa mennen ankèt pou l wè si misye vik, si misye se yon inosan oubyen si misye koupab. Menm ke moun nan k viktim nan deziste, lajistis kapab deside pouswiv moun sa a ki genyen akizasyon sa a poze sou do l. Paske, moun ki kouri a, misye bay fo chèk la, pou m pa di fo chèk, yon chèk san pwovizyon an, fò al chache konnen ki enplikasyon misye nan dosye a, èske misye se li menm ki chèf asosyasyon vòlè a? Si kounye a la, yo jwenn se misye ki chèf asosyasyon vòlè a, menm ke moun ki viktim nan deside lajistis gen pouvwa pou l ke li pouswiv misye. Men pou sa fèt, pou pi piti, jij denstriksyon an, jij Jean Wilner Morin genyen 3 mwa pou l mennen ankèt sou dosye a, pou l al konnen èske misye vrèman, misye fè pati de rezo vòlè sa a, oubyen si l pa fè pati de rezo vòlè sa a. Se sa fè m ap mande mèt jij Jean Wilner Morin, ou se yon jij onèt, poze son, fè travay ou jan ke w sipoze fè l la, pa al pran nan presyon nèg. Misye, li vit. Di si se yon viktim li ye, misye sipoze lage. Men si misye pa viktim tou, yo bay misye prizon. Se sa ke l dwe ye. Se pa yon kesyon, e poutèt frè misye ap denonse moun, poutèt sa li entouchab. Se pa poutèt sa li entouchab. Jodi a tou si misye, misye se yon nèg kòm si ki viktim, yo sipoze lage misye. Men kòman pou misye fè viktim, pou yon nèg, yon moun ou tande ki nan vòlè, pou chwazi pou pwoteje moun nan, ou ba yon chèk ki san pwovizyon. Sa a otomatikman dwe atire atansyon lajistis pou ke yo arete misye efektivman epi pou yo mennen ankèt pou wè nan ki nivo misye enplike nan sa k pase a e menm ke moun nan te deziste yo lajistis ka chwazi pou pouswiv misye paske twòp moun viktim mwen menm Jovany Michel mwen plen pwòch mwen ki viktim nan dosye sa a mwen menm se sa ke m t ap di jodi a mwen menm m pa gon pwoblèm pèsonèl avèk Morvan. Morvan ka toujou ap atake moun tout fwa pase sitou si moun nan li fè pou yo atakel se nòmal pou yo atakel men si frè misye komèt yon aksyon sa ne veut dire pas pour autant que otomatikman se Morvan yo bezwen atake èske yo te voye misye bay chèk san pwovizyon vrèman pou yon moun ki vòlè ki pa nenpòt vòlè ki ap anake moun sou rezo sosyo Emisyon yè la, m wè gen anpil kòmantè. Kounye a m gade, m pap ba n manti, chak jou m li kòmantè. Paske lontan m pa t vle li kòmantè, kounye a chak jou m li kòmantè paske fò m konnen sa k ayisyen an. Si anpil nan nou se bèt ki mete vizaj moun, si anpil nan nou se moun tout bon. Gen yon sitwayen, m panse ke ki pa twò renmen Morvan e ki di ke ou pa ka pale konsa. Dayè menm tit ou a pa bon a fè li antre nan pakè a tankou yon sipèsta. Bon nèga a antre, pil moun dèyè l, boutèy dlo nan bouch li, epi n ap pale. Tande byen! Avan m vini sou lòt kòmantè k ap joure yo. Alò pou moun k ap joure yo, k ap di ee gen yon pil jounalis, jounalis visye, jounalis patati patata. Ban m di nou byen, ou wè yon nèg tankou Morvan? Ou wè lè l deklannche sou ou? Li pap fè rezèv pou ou. Lè Morvan te fè emisyon pou l te di ke men non jounalis ki te pale byen de Gary Pierre Paul Charles la. An m di non bagay byen. Ou wè lè sa a, si l te jwenn, m son nèg ki te nan vòlè, li tap di sa. Nou tande? Si l te jwenn, m ton nèg ki te nan bagay wong, li tap di sa. Al fouye nan pase m. Nou tande? Al fouye nan pase m. M wè nou antre nan yon lojik nou pa konprann anyen nan anyen. Ban m di nou byen. Nou pa te wè moun ki te akonpanye frè Morvan nan? Ban m fè nou tande ti sekans sa a. A, koute espas la, pa kite, pa bloke la. Koute espas la. Oh, Stanley! Jiska prezan mwen pa akize frè Morvan nan de kwak se swa. Jiska prezan mwen rete kwè dosye sa a li pa yon dosye politik. E m pa swete ke sitwayen an li bwè prizon de fason arbitrè.